Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon wikèn an nòtre konpayi bon wikèn a chak grenn nan nou. Si là qui est en Haïti et si là qui est à l'étranger, espérez que n'a pas se parce que ça va très très très mal pour les gens qui sont en Haïti et beaucoup de nostalgie pour les gens qui sont à l'étranger. Juste avant de commencer l'émission ça jeudi à la, n'a salué un monde spécial puisque jeudi à c'est Le joun de son aniverser, son nan se Marie Smith Javel. Nap swete w tou sa ki bon nan vi an. Nou konnen bagay yo dur men ekoute anpil pasyans, anpil detèminasyon epi yon jou Bondye va di yon mo. Alò se parti pou votre emisyon. Yèswa gen yon video ki rive jwenn mwen. Lè map gade video sa m wè yon sitwayen epi gen yon group de moun ki yo menm ap fè gwo presyon, gwo menas sou sitwayen sa. Aparamman yo ta deja frape li. Men ki sa k pase o jis se konsènan Annie Alerte. Sèt atis ki li menm te nan gwo difikilte o nivo de Terye Wouj. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se pwotestatè yo pandan machin atis la ap pase ebyen al sote sou yon barikad epi pwotestatè yo pat vle kite yo pase epi vin genyen ti bouch louvri. Sekirite ki te akonpanye Annie Alerte yo rale zam li tire. Gen yon demwazèl ki ta sanse pran yon bal nan vant. Sa pral soulve kòlè popilasyon an epi sa w tande a la pwoblèm. Donk, oboudikont, yo fini pa jere sa men ekoute ajan sekirite sila a li pase Move moman. On a une tit video de 13 segond e m gen presyon ke ti video sa li gen rapò ak vyolans se sak fè nou pa poste l. Gon imaj ki rive jwenn mwen, imaj sa l ap fè la une sur les rezo sosyo patikiyèman Facebook de plizyè. Pèp ayisyen banm di nou yon bagay. Nou konnen menm nan pwotestasyon nou yo. Menm nan revandikasyon nou yo nou sòt. Ba wi. Nou sòt anpil. E ekskize mwa lèkspresyon nou yon ti jan enbesil. M ap gade yon malerèz, alò m ap vin a videyo a pou nou, men fò m fè yon ti analiz dabò. Yon malerèz k ap kriye, li mete de men nan tèt li. Se onivo de lavil dè Kay. Li gen yon ti biznis kote l ap vann materyo de konstriksyon. Sa w tande a la a. Militan oubyen manifestan, yo pote boure, yo pran pi fò bagay. Donk yon dechoukay yo fè sou biznis malerèz sila. Se menm pwoblèm sa m gen avèk bandi yo. E kounya la m kòmanse gen menm pwoblèm sa avèk yon seri de moun ki yo menm ap manifeste. Koman m ta kab konprann pou m nan lari m ap manifeste? Gon moun ki sanble avè m ki gon ti biznis, ki pa menm vo yon milyon goud. Sa w tande a se lèm fikse. Nou wè sa Ariel fè? Nou wè sa gwo zouzoun yo fè? Lè gen manifestasyon, yo pran lapolis, yo mete bò kote tout gwo biznis yo. Yo mete tout bò kote gwo bank yo. Epi nou menm nou pa ka pase la. Men, ti malere malerèz yo yo menm, yo pa gen apui. Donk, si nou vle boule biznis ti malere malerèz yo, pa gen pwoblèm. Si nou vle fè dechoukay nan afè yo, pa gen pwoblèm. M ap gade ti malerèz sa k ap kriye, de bra balanse, ki di lavi l fini. Yo konnen l, yo fè l sa a. Nou anraje, nou anraje. M pap al di non pou n al kase bagay, pou n al boule. Men mezanmi, si n ap fè yon fiksasyon, m pa kwè se sou ti biznis malerèz sa a pou n ta fikse. Hein? Se pa serye. Moi, je denonce et je deplore. Pèp ayisyen, aprann batay. Se pa paske nou fache pou n ap fè nenpòt ti bagay. Koulye a la nou fache? epi n al pote boure sou malere k ap vann gaz twa kat san dola nan lari. Bon se malere l ye, sa l konn nan gaz, m kwè se achte l achte pou l revann. M wè lapolis gon bagay l ap fè, o al sezi gaz moun k ap vann gaz de twa san dola. Poukisa nou pa al arete yon mèt ponp? Poukisa n pa arete de twa mèt ponp la a? Nèg yo kap pran gaz la kap vann li anba raje epi pou yo kapab fè mache nwa. Poukisa n pa fè sa an se malere yo k fin depanse pil kòb yo y achte l petèt pou yo t kapabab fon ti monnen epi nou menm nou kenbe yo n arete yo bon sa a vle di bon kounya la lè n fè chas o sòsyè sa a yo pa vann gen moun ki te kab bezwen galon gaz la de twa san dola menm lè se inakseptab men konsa gen moun ki te kapab pran l. Ok. Depo sa li twouve l nan. Ok, la nou lan Rue Cartagena e Rue sa kòman Rue sa rele ankò? Rue Antoine Simon Ok, an di son depo ki sitiye ki twouve l lan Rue Cartagena oube Angle Rue Cartagena e Rete byen lwen, sa pa anpeche ke. Ou pran koutwòch la menn? Nou pa la pou n montre n viktim. Ok. Ok. Nou nan yon depo la ke yo kase maten an la. E dam nan di ke li te lan mouvan yo pandan tout jou ke te gen mouvan yo pou l te di non kont ensekirite e kwababwe y ap plenyen avèk lavi chè a. Mèsi anpil. Mwen gen yon lòt videyo, videyo sa a nenpòt moun ki vle m ap ka voye l ba nou paske s on videyo tèt chaje. Genyen yon chofè machin mesye 400 mawozo yo boule. ak tout machin nan lè li sòti li pa rete po sou li mezanmi gadon video video sa bay tèt chaje male a gon ti bout chòt sou li epi kounya la tout po misye dekale tout pol dekale mezanmi oohh gade travay nèg yo nan yon peyi se sa map di nou an wi on apèl sa la lojik mòtifè paske nèg la konnen li la ben si li pral mouri lap fè krim ekoute mwen m di nou fèt atansyon avou. Euh sa kapab rive euh ou di ke 400 mawozo parèt trè vilnerab nan li menm men ekoute yo kapab toujou fè sa yo vle paske ekoute byen batay lapolis ansanm avèk 400 mawozo se yon espès de euh film Tom and Jerry pa egzanp mesye yo nan twou yo yo soti yo fè aksyon lapolis kouri dèyè yo yo antre. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a nèg yo gen tout lajès sa pou yo fè sa yo vle. Imajine yon nèg a mete dife sou yon nèg nan yon machin, se Bondye k sove l. Donk mesye yo kontinye ap aji. Mwen m panse ke lapolis lè l ap fè yon travay li sipoze m ta kab di akselere. Paske si l pa akselere se menm bagay yo. Jounen jodi a la kòlèg mouri men se sèlman kòlèg ki mouri. Et les autres membres restants au sein du groupe des 400? Hein? Menm lè tout moun te di a kòlèg la se yon nèg ki te frajil anpil, kòlèg se te yon bosal. Men ekoute, e lòt nèg sa yo k ap fè krim jounen jodi a la? Kòlèg te la te gen krim. Ou wè kòlèg mouri? Nèg yo mete dife sou 6 moun yon bon maten. Men jounen jodi a la men sa k ap pase. Dènyeman la yo tire 2 moun nan yon kamyonèt. Sa vle di, kounye a la a, nèg yo ap aji diskrètman. E sa ap poze plis pwoblèm paske ou pa tande bri lanmò san jou. Tout moun ap fè dout, ap di a kot lanmò san jou ye? Lanmò san jou ki lè al kache? E poutan lèzotre sòlda de 400 mawozo y ap frape. Hein! Tèt chaje wi la la fanmi. Tèt chaje. Sa vle di. bagaille vraiment red, l'autre bois là, au monde qui a fait route ça est, c'est un maximum de précaution. On a tout à l'heure pour d'autres émissions, mais en attendant, merci en ville pour patience et attention, un maximum de commentaires, un maximum de partage.